ki te la pou l te desann enterè gran nèg, se pa t yon lame ki te la pou te defann enterè malere, enterè peyi a. Donk, lame sa a pa gen anyen de bon ki te sòti de li. Malerezman, lapolis la vin pa nan mwayen vrèman vre pou yo bay sekirite. Men, ankò, nan 20 an, nan 24 an, 25 an, Lapolis la poko fè koudeta malgre malgre polis la gon pakèt bagay yo kapab repwoche li, yo pa ka repwoche l de koudeta, tou senpleman nan asasina Jovenel la gen anpil nèg ki te nan polis la ki sipoze bay eksplikasyon sou sa k pase a, genyen moun ki responsab ki kòmanse ap admèt ke yo menm yo te patisipe nan lanmò. nan lanmò a yo te bay kòb donk si yo te bay kòb yo te bay mwayen sa vle di gon moun yo te bay li sa vle di yon pakèt lòt moun ki te patisipe paske yon sèl grenn moun nan pa kapab òganize tout operasyon sa yon sèl grenn moun nan pa gen kenn mwayen pou ke l ta di se li menm sèlman ki te òganize li donk gen yon gwoup moun ki te mete kòb ansanm pou te kapab pèmèt pou yo te kapab tiye prezidan Jovenel donk egalman sa se kesyon pa n ap mande ki lè popilasyon ap konnen non lòt moun ki te patisipe nan tiye Jovenel yo pou nou tounen sou kesyon Jean Bertrand Aristide la Rosemond Jean tout sa l di yo li gen eksplikasyon pou l ta bay nou pa konnen egzakteman ide li lè l di 2001 2004 pa t tèmine. De tout fason kounye a nap pral pase ak Guy Philippe, Guy Philippe ki jodi a nou tout konnen kote li ye, Guy Philippe gen anpil moun ki toujou bal valè, Guy Philippe jiska prezan la gen moun ki toujou ap tande l e mwen menm mwen ta renmen fè popilasyon an konprann Guy Philippe sa a sè du pase, Guy Philippe sa a se pa yon bagay pou moun ta menm ap pale de li ankò paske l fini li fini nèt. Men malerezman peyi dayiti se pon peyi kote yo vle moun de byen pase, se pon peyi se pon peyi kote e nèg kal lekòl tout bon vre k pa vle antre nan dwòg, nèg sa yo yo pap janm ouvè mikwo yo ba yo pale, se lòt moun ki nan dwòg, se tòt moun ki nan lòt aktivite, se lòt moun sal tankou Guy Philippe ke y ap toujou. bay chans pou ke yo ba yo pale, yo fè entèvyou avè yo, pase yo nan televizyon, pèp ayisyen an jeneral, moun ki kapab tiye yo a, yo toujou pè yo, nou ka konprann sa, si moun nan gen mwayen pou ke li asasine w, ou sipoze moutre ke w renmen l, pandan se tan se pè w pè l, men m sispèk gwoup ki avèk Jean Bertrand Aristide yo, se pa. Pè yo pè Jean Bertrand Aristide se renmen yo natirèlman renmen Jean Bertrand Aristide paske yo toujou kwè ke Jean Bertrand Aristide gon bagay ke l t ap fè. Nou tout konn sa k te pase an 2004, 2003, 2000, Aristide, eleksyon vin fèt, yo deklare ke yo p ap patisipe ansanm avèk Jean Bertrand Aristide nan eleksyon, Preval fè eleksyon kanmèm, Pou Jean Bertrand Aristide e an jeneral pi fò e sa k fè Guy Philippe fè erè paske eleksyon an se pa t Aristide ki te pran l san pou san paske se pa li k te fè li menm lè se Preval ki te òganize eleksyon e lè sa blan te la Guy Philippe Lè sa blan an te la, eleksyon te fèt e an jeneral tout pati politik yo te boyikote li e tou swit apre mouvman 184 pral kòmanse pran peyi a e sa se branch ki pat ame a, men menm branch sa a, gwoup 184 la, li pral finanse, wi, li pral finanse Guy Philippe, Guy Philippe pral jwenn lòt sipò entènasyonal, Dominiken yo pral sipòte Guy Philippe egalman pou ke li kapab rantre an Ayiti vin asasine Jean Bertrand Aristide, erezman Aristide gentan sove poul li, Li pat gen chans poul te jwenn avèk Jean Bertrand Aristide e m sispèk gèlè se sa Rosemond Jean vle di lè ke li di e li te prè lè ke li di 2004 potko fin fèt pat fin fèt la oubyen pat byen pase a sa ke gèlè vle di se ke si 2004 te byen pase Aristide tap mouri jodi a donk gen dwa se egzakteman sa Guy Philippe vle di e pa Guy Philippe Nou vle di sa rele se sa Rosemond Jean vle di petèt on lè li kapab ba nou bokou plis enfòmasyon e sou ide li paske l gon bagay ke li li te wè gon bagay ke l panse ki te sipoze fèt e li sispèk ke li pa t sipoze li pa t byen tèmine donk tankou jan n t ap di a Guy Philippe nou tout konnen trè byen wi nou tout konnen trè byen sa ki te Si kiyès ki Guy Philippe la? Anpil moun akize l de tout bagay men si yon lòt bagay ki rete vrè sè ke misye kote l chita a la a li se yo rekonèt li kòm yon dwòg dilè, yon nèg ki blanchi lajan se sa k fè l kondane li pa yon senp akizasyon se yon nèg ki ke yo kondane donk li. ale pi lwen ke yon jis yon akizasyon, yon jis yon prezime, non, misye pa yon prezime e asasen, yo rekonèt misye entènasyonalman kòm yon asasen, yon nèg ki. ki entènasyonalman fèt fè anpil tranzaksyon ak lajan sal e anpil tranzaksyon ak lajan dwòg se sak fè jodi a li nan prizon donk malerezman e Guy Philippe poko janm eksplike kiyès ki te finanse l pou mouvman 80 e 2004 la te kapab yon siksè ki te tèmine avèk depa Jean Bertrand Aristide e Jean Bertrand Aristide te rele l kidnaping e Answit, pwiske Aristid te gen anpil moun, anpil anpil moun, ki te ansanm avè l, operasyon Bagdad pral kòmanse, e sa pral lakoz anpil anpil lòt moun mouri, donk se kondisyon sa a Ayiti te ye, donk pa kite ankenn moun k ap di w on lòt bagay, Nou menm nou te la, nou konnen egzakteman kondisyon kòman bagay yo te pase. Donk si Guy Philippe di w yon bagay, ou pa bezwen pran l pou verite paske l son nèg k ap ki si son nèg anpil anpil anpil moun rekonèt li kòm yon delenkan, anpil anpil moun rekonèt li. Kòm yon moun ki fè anpil san san koule nan peyi Dayiti, yo anpil moun rekonèt li kòm yon asasen, donk wi jan w wè m di w la, e an n pase avan nou chalmay pou n al reponn telefòn sa. Kap di si se pa apui m tap chache ou se pozisyon m te dèyè kreye dan lavi fò m kwè m gen w ideyoloji. ki nesesè pou ke w kapab konnen e pou ke w pa kite moun sa yo brase lide w pou w pa repete sa w pa konnen, ou pa konn sa k te pase, petèt ou te jèn, petèt ou pa t konn fè radyo, ou pa t konn sa k te rele entènèt nan epòk sa yo n ap pale a, ou pa t. Kote w te ye a, se plante w te konn ap plante, ou pa yon moun vrèman vre ki te konnen anyen ni de Lirianne, ni de Kaplim, se tou resamman la ou kòmanse ap aprann de moun sa yo, de seri de moun ki la lontan, lontan, lontan nan mouvman an, donk vrèman, si w pa konnen Ogre la pa konn Tinèb Dèlpe, ou ka pa konn Gregwa Ejèn. Ou ka pa konn yon pakèt lòt moun ki te pase, ou ka pa menm konn sa k Jean Dominique lan menm, ou ka tande pale de Jean Dominique pou fason ke l te mouri, sa se yon lòt sijè pou yon lòt tan, paske gen anpil anpil bagay ki pase dan la repiblik, vrèman, vrèman, de seri de bagay tris ki pase dan la repiblik, e. Tout bagay sa yo merite eksplikasyon men tou senpleman sa mwen menm mwen kapab di w, sa mwen menm mwen kapab di w Guy Philippe ke w ap gade la, Guy Philippe pa genyen rezon pou ke l ap pale nan figi moun toujou, se paske Peyi dayiti pa yon peyi vrèman vre oubyen nou poko gen yon peyi tout bon vre kote k gen moun serye ladan ni ki pou ranplase jan de moun sa yo ki gen ki pa janm gen entansyon pou yo travay pou peyi dayiti men pou tèt yo se sak fè nou gen de seri de jan de senatè ke nou genyen donk menm lè Jean Bertrand Aristide li lakoz jan pil anpil anpil anpil Anpil move bagay pase paske l fasilite anpil li vin fè zanmi avèk de seri de move moun tankou Jak Ketan, dwòg dilè Jak Ketan, jodi a la ki abite Boutilye k ap byen viv, ki pa nan prizon kontrèman a sa n te panse, Toto Konstan egalman k ap byen viv egalman. Donk tout jan de moun sa yo Yo fè prizon, yo tounen Ayiti, y al byen viv. Nou espere se menm bagay la k pral fèt pou Guy Philippe e egalman. Petèt li ta kapab rete trankil, men jan nou wè Guy Philippe la, li pa w moun k ap pral rete trankil nan peyi Dayiti. Li s on moun pito ki pral kontinye brase politik. petèt fè vyolans ankò pou l kapab repran pouvwa l an, sa rete pou nou swiv pou nou ka konnen egzakteman ki jan de moun misye ap tounen lè yo lage l e lè l tounen ann Ayiti, li kapab pa gen chans pou yo lage li, li ka al retounen nan prizon penitansye nasyonal li menm paske leta Dayiti gen anpil anpil anpil chaj kont li. Men, yon peyi kote ke se bandi legal k ap dirije, nou poko konnen egzakteman kòman bagay yo ka pase. Gen pwovèb ki fèt pou chanje, kat je kontre manti vole, kòm si sa pa t janm egziste. Lawont sa s on mantalite Ou pap gen le chwa pou sove se gran mwayen pou anplwaye mesye kap lite yo pou lavi fleri pou soufrans.